Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nou som le 31 mars 2023, denye jou nan mwa mas lan. Mwa mas sa li te bay problem wi. Antouka nap di mwa mas ou mèt ale mèsi anpil nou swete ke mwa avril la va yon mwa ki pi saj kòman bagay yo te ye o nivo de vilaj dè palm nan vivi michèl yè jedi 1 mò 6 veyikil ensandye 2 mezon parsyèlman ensandye par dè bandi se jij de pè petyon vil lan kleman noel ki li menm fè konsta dega yo. Jean Bernard c'est juste se non moun ki pèdi lavi li an, li menm se yon chofè, jij Durin Duret konseye nan CSPJ, genyen tou Jean Maxène Jean Paul yon polisye ki afekte nan sekirite konseye an ki li menm anlve pa malfra sa yo. Depi lè sa pa gen ankenn moun ki gen nouvèl konsènan polisye a. Alò yè, sitiyasyon an te vrèman difisil pandan pote boure sa. E nou ta kapab di nèg Vitelòm yo fè nan zòn nan Vivi Mitchell. Te gen yon voice ki te lage o kouran de la jounen kote ke sitwayen nan zòn sila, yon sitwayen mande pou ke lapolis kapab prese prese vini nan zòn nan pou kapab wè ki sa yo kapab fè pou moun sa yo ki an sitiyasyon difisil. Antretan fòk nou di ke lapolis pat pran tan pou li te rive menm apre lè dega men lapolis te vini pou te kapab eseye jere sitiyasyon sila e vwasi limaj de lapolis ki li menm tap deplwaye nan zòn sila pou te kapab reprann kontwòl sitiyasyon. Nan dènye jou sa yo fòk mwen di nou ke genyen yon anvayisman rezo sosyo a par des bandits armes. Konprann byen, premye moun ki fè tèt li parèt kòm yon superstar sou rezo sosyo yo, se Izo Vilaj de Dye. M toujou di sa, se pa yon kestyon de pwopagann, men se reyèl. Depi lè Izo fin parèt sou rezo sosyo, tout bandi kounya Vle fè tèt yo parèt. Ou wè Izo fè chante, genyen eh kokorat san ras malfra ki rele Meyè an. Ebyen li menm tou li fè mizik patati patata a pale de Gonayiv a travè sa chanson. E touswit ou pral jwenn anpil lòt nèg tanzantan k ap fon ti parèt sou videyo. Gen yon lòt sitwayen la sou TikTok Non li se lanmò san jou a chak fwa la a moun ki konnen tiktok byen paske mwen m pa sou euh koze konsa ebyen ou kapab toujou wè lanmò san jou li menm kap fè lòbèy sou tiktok. Moun ki te yon ti jan parèt rezève ebyen se vitelòm fòk mwen di nou ke nan dènye tan sa yo gen yon foto Mister vitelòm ki parèt an tòg tèt chaje mesye vitelòm pran yon stil ki pa sanble avèl ditou men Kanmenm, se la reyalite. Paske si tout nèg ap fè tèt yo pase kòm sipèsta, ebyen Vitelòm li menm tou fè tèt li pase kòm sipèsta atravè yon foto. La n ap mande èske se sou yon plas piblik? Bon, antouka Vitelòm kanpe an bon bout tòg. Yè te gen yon sitiyasyon onivo de Mòn Laza, bandi ak gwo zam fann fwa. Fon pote boure nan Dèlma 60 anndan mòn Lazaa e daprè enfòmasyon kèk moun nan popilasyon an ta sanble se yon chèf gang yo tap vin enstale nan zòn nan men ekoute lapolis enfòme gentan fè entèvansyon dcpj arete youn nan toutè bandi yo ki li menm tap mete kontwòl. Li te 9 è 14 konsa nan maten kote ke gen yon alèt ki di atansyon zòn wout aewopò. Nissan Patrol sal ak bandi ki abiye an polisye ak sapat nan pye yo. Nissan sa, son Nissan m ap mande pou yo kapab gen yon fiksasyon sou li. Nissan sa ap fè ravaj paske depi kèk jou la gen yon foto ki viral sou rezo sosyo kote. anpil moun wè ebyen 2 nèg ki bandi ki ap soti nan Nissan sa pou al fè kidnapping. Bon, anpil machin yo gen alèt sou yo, ebyen machin sa yo se yo menm ki kontinye ap fè anpil kidnapping nan rejyon metropolitèn Pòtoprens. M ap mande yon moun si w gen yon machin bandi pran l, m pap di vòlè non, bandi pran l, ebyen fòk ou kouri vit al fè deklarasyon paske. A partir de plak machin nan yo kapab repere li epi ou tande la se ou menm ki nan kidnapping. Imedyatman ou gon veyikil ki vole ebyen kouri al fè deklarasyon ou pou ou menm ou pa al responsab paske bandi yo yo menm se yo kap fè e defè, se yo kap fè move zak e yap fè anpil ekzaksyon tou nan peyi a. Yè te gen yon sitiyasyon kawotik o nivo de zòn Fermat, Talbas, Gibè, zòn Brannèf, Fò Jak kote ke sitwayen yo tap kouri yo pa konn ki kote pou yo met tèt yo paske bandi te anvayi zòn nan, bandi ap tire, bandi ap mete dife nan kay. Anviwon gen 12 kay kote bandi yo mete dife men lapolis te oblije fè entèvansyon pou kapab fon vini nan zòn sila. An nou swiv kòman sa te ye. Men! Gon dife k fèk pran la. Sa yon dife k fèk pran men! Wi. M gen yon ti mo m toujou renmen di, se ke bagay yo grav, vrèman grav nan peyi Dayiti. Bandi tout plim tout plimay ap chache mete popilasyon an nan difikilte. Tande byen, m pa ka konprann ki sa k nan tèt nèg yo pou yon bon maten yo leve, nèg yo anvayi yon zòn epi yo tonbe pete bal, yo mete dife nan kay moun yo. Donk, èske se yon djòb nou pran pou nou fè sa? Obyen se tèritwa n ap chache pran? Kesyon sa m ta renmen nou reponn li. Vitelòm, si w gen yon konferans w ap bay, fòk ou di ki entansyon w. Paske dènyèman la mwen w pale ou di popilasyon an fè yon poze. Si se ou menm wi k dèyè bagay sa yo. Paske nou konnen zòn sa yo, depi gen yon lòbèy ki fèt anlè a la a se swa ou menm obyen ti makak. Men, si se ta ou menm, m ta renmen w di m. Ki entansyon paske si w te pale dènyeman ou di moun yo yo mèt rete tèt frèt. E jounen jodi a la pote boure fèt sa w tande a la nèg ap mete dife, nèg ap pete bal, moun yo pa konn ki kote pou yo met tèt yo. Pale avè m. E si se ou menm tou ti makak paske ou toujou di ou menm se bò kote popilasyon an ye. Enben kounya la ban m verite a non. Banm verite Mesye nou sadik trop Mwen menm chak jou map di nou sa nou sadik trop Gen paket neg la Se bandi yo ye se vre se kidnapè yo ye se vre Men yo pa anmède moun menm jan avè nou Bay moun yo yon chans Sispann anmède moun yo Moun yo pa kapab anko Si nou panse moun yo te kapab ba nou bon jan rezistans Nou pa tap anmède yo maten midi e swa Bay moun yo yon chans Poukisa nou pa fè menm jan avè ti lapli Ou wè ti lapli fon poze l la li menm lap veye zwazo. Alò nou la pede pote boure lakay moun yo, anmède yo, mete yo nan sitiyasyon pou yo pa ka dòmi, pou yo ap kouri maten, midi e swa. Moun yo pat janm abitye ak yon sitiyasyon konsa, nou oblije ap fè yo abitye avè yo? A mesye, nou sadik twòp. Gen towo Vilaj de Dye a, Manno. Manno, Alò, lè w ap pale de vilaj, premye moun ou wè, se Izo. Men gen yon lòt towo anba a tou wi. Wi. Manno ap fè afè l serye anba a nan Vilaj de Dye. Ebyen misye fon parèt la euh eske se sou tiktok oubyen instagram ebyen misye pale gen de twa fan la fan yo di manno bay yon chans pale a izo pale a lòt chèf gang parèy ou yo ameriken yo ede nou libere yo ann kite w a manno nou kap reponn kèk kestyon men de bòn kestyon men nou ta kapab di euh ki jwenn de trè movèz repons. Konprann? Paske yo san wont. Paske yo san wont. Paske yo san wont. Paske moun Leyogàn yo san wont. Sa vle di pou moun Izo la kòm si gen bagay Izo gen ki bon lakay li tou. Konprann? Sa vle di imajine pou jan de moun sa yo ki toujou ap woule mizik Izo, fò Izo ta pran konsyans pou l di monchè, pèp Leyogàn pa gen pwoblèm avèk moun sa. Pèp la pa gen pwoblèm avèk nou. Nou menm ti malere nou pa gen pwoblèm. E pa nou pou ap. Mwen menm, mwen menm, mwen menm bagay sa. Mesye bagay sa si nou te konnen janm rayi lè nap di lè nap di manno lè nap di izo lè nap di lòt chèf gang yo pou yo pran konsyans si nou te konnen janm te rayi lè nap di yo sa nou pat frèch manno anba izo fè mizik la kap fè moun plezi kap dansel. Paske m tande m tande gon pakèt moun kap plenyen vrèman vre epi anba live la tou m wè kèlke kèlke kòmantè kèlke grenn kòmantè ki ta vle fè kwè ke nou gen moun Leogane nan men nou lage moun yo manno paske nou kidnape yo tout mal tande zanmi m se nou kidnape yeah. Gran frè sa wap tandem eske premye fwa ou moute anba live mwen? Premye fwa. Eske gen moun la ki konn swiv live mwen? Pase gen de moun ki konn fòmèt. Ki konn fè m sonje yon lè te gen yon lè moun yo di kisa n ka fè pou matisan epi m te jis di moun nan gen de aksyon si li menm li rete an kontak avè m mwen ka fè l jwenn avèk aktè matisan yo pou l fè sa men sa l pral fè pou matisan e pa nan men m l ap pase paske m pa aktè piga e tout bagay epi lè m pran egzanp matisan e pou m vle di w se pa tout bagay fòseman e mwen k ka fè yo. Wi, non. Lancy, Lancy an tap pale avèk yon frè ki te di w konsa, lè yon moun vin mande m yon sèvis, se pa sòlda m voye al fè l, se mwen ki pran pye m mal fè l. Se pa sa l te di w? Yè. Wi, li te di sa vrèman vre. Yè. Gen bagay reskonsablite se mwen ki pran pye m mal fè yo, lè m pa voye sòlda, sòlda pa konn ba w verite a san pou san. Ou wè jan m di w lan? Gen ti bagay se. Mwen menm jiska prezan m ap m ap li kòmantè a lontan. Si m te ka bay moun nan repons m ta pran tan ba l repons. Se paske m pa ka ba l repons ki fè m pa pran tan ba l repons. M panse sa pou tèt sa moun nan di an epi pou Hein? Paske ou gen pouvwa pou sa, si ou pa t gen pouvwa pou sa moun nan li menm pa ta pral adrese sa ansanm avè w. Se pa avè w li t ap adrese. Paske moun nan ap plenyen lontan la vrèmanvre. Epi m tande ti Repete sa tou. Repete sa tou mwen wè l. Mwen di w mwen wè l lontan se menm sijè an. Mwen di w men mwen menm mwen pa oblije pral opine de sa paske m pa ka bay okenn rezon sou sa. Men eske Manno pa menm ou ka fè tchèk paske yo di se nan moun yo di konsa se nan bon bagay. Ou wè Panya te di w sa wi li di w lè yon moun vin kote m mwen pran pye m m al regle sa m ap regle a pou li. Mwen tande sa w di m nan. Te moutre bal. Ou pa prè? Tatou sou mwen trè dife yo. Tande. Ban nou. Wè jan m fè. Sa vle di menen nan sa m kwè God men. A vle di pre mwen ki pou ta vin mete yon nèg a zam se mwen ki pou ta di nèg a zam lan men kisa pou l fè men kisa pou l pa fè e pou m al antre nan pwòp dosye nèg la èske m konn ki rezon li fè moun yo ou konn sa moun sa yo ka fè m pa pran m wè si w pran m ou antre m ladan w pa renmen m. Tonnè grele m Pran gang se menm pwoblèm sa m sot di fenk patnè an hein. Tande tande sim pale ansanm avè w ou tande m pa vre e pa fòseman lòd mwen pase w men ou tande m kanmenm m pa pase w lòd pou tande m Manno èske m pase w lòd pou tande m m pa pase w lòd de menm ke si w al pale avèk yon lòt chèf gang pitè lòm oubyen otre ok ou gen dwa pale ansanm avè l. Yo Li tiye fè chen wi. demach la pou pale ansanm avè l. Men sa pa vle di ke sa w sa w di l la la e li ap egzekite. E pa sa janm di w. Men mwen di w, ou gen dwa pa fè l pou yon moun de manyè atitre, ou pa fè l pou tèl moun, men ou fè l pou nasyon an. Si nou gen moun Leyogàn nan men nou e e e Manno, libere moun sa yo paske yo pa gen lajan. Ou Libere ret yo. la ankò. E m p ap ka reprann l ankò pou ou paske ou redi menm bagay la. Si m Non, gen moun. E pandan se tan tout ane m pa la ankò mwen di w 10 dat m gen bagay m pa jere, gen bagay m pa regle, wè jan m di w. Fas ou pa mete m wè yon nèg, yon nèg ou vin chache anfas mwen, w ap anfas mwen pou kò w. E menm Bondye ap ban m rezon sou ou paske ou k chwazi anfas mwen. M pa anfas Bondye tou wi. Mwen menm pou mwen pa m te pral ede nèg a zam, m pa anfas okenn nèg a zam, men mwen menm m pa pral antre nan yon bagay pou m met nèg an konfli avè m tou. Ou wè jan m di w lan? M nèg a zam, m te mande w sèvis tou, si w vle rann mwen l ou rann mwen l, ou pa vle tou, sa p ap ban m okenn pwoblèm paske mwen menm. Boye lè w wè m toujou ye la wi. Men pou kòman kòman w santi w, kòman w santi w, m panse ni ou gen manman ou gen papa, m ta renmen kòman w santi w wè lòt moun ki pa ka soti, moun ki konn fè chay, chay pa ka soti, moun ki konn al lave, li pa ka soti, kòman w santi w li pa ka viv, kòman w santi w menm w ap viv nan bèl kay, w ap byen, w ap byen viv, ou konprann sa m vle di, kòman w santi w. Pèsonaj, pèsonaj, pèsonaj. Wi. Gon lapè ki ki la depi kelke tan. Mwen menm m pa konn kilè depi kilè nou menm nou tire yon grenn bal. Apre depi apre separatè nan moman separatè tout moun te atann sa k t ap pase devan vilaj lan nan moman sepa. Mèt zo e depi lè sa mèt zo nou te yon jan de an pwoblèm men mèt zo depi apre moman sa m pa sonje kilè non jan de pwoblèm sa yo komanse arive bò la. Manno m ap di w yon bagay Manno nan tande tande brother tande Manno m ap di w yon bagay pou moun ki pa konnen pou moun ki pa konn reyalite a paske moun yo ap pete ap plede poze yon ekip kesyon ki toujou ki gen menm menm refleksyon an ki gen menm lojik la lakay yo. Bob nou ye moun kwè pou moun ki pa konnen yon tankou yon nèg tankou manno manno son nèg kap viv an otasi kisa ki rele otasi a mwen di nou byen se di kote manno rete a la tout bagay vin vini nèt manno pa bezwen rive menm la menm devan la bò teyat nasyonal la manno pa bezwen rive la lap jwenn tout afèl nèt korekteman. Ok nou chwazi fon lapè men lapè a li plis benefisye nou menm nou menm ki gang li plis benefisye nou menm ke mas pèp la li menm paske banm di nou byen mas pèp la li menm ok si matisan bloke demen si bondye vle la moun ki ret nan nò ret nan nò moun ki ret nan sid ret nan sid yo gen dwa yo gen dwa pa chwazi pase matisan ou konprann sa m vle di w. Sa di gen gen krezi yo jan lwa sèl pase yo janbe matisan men moun ki gon on minimòm de prezans despri yo pap janm pase kote gen gen a mesye paske gen a se nou menm se nou menm dirèkteman wi gen a desèvi mwen lè lè ou menm wap tire kout bal e e e avèk e avèk krisla oubyen avèk nèg bas pilat yo e manno mwen menm li pa afektem dirèkteman mwen menm. Nou fon mwa nap tire kout bal mwen menm gen dwa chwazi pa pase matisan mwen nan pa chwazi pase ee fontamara ou konprann sa mwen di w mwen ret pozem mwen menm epi kotem ka viv la mwen ret poze mwen mwen ka viv kotem ee kotem ye la men se nou menm li desèvi dan zen premye tan men lè nou fè lagè a lè nou fè lè nou chwazi fè lapè a ee manno pa di nou fè lapè a pou pèp la li pa janm vre paske se enterè pèsonèl nou nap defann mesye lè kounye la peyi a ouvri. mwen mete l antre gimè, nou di ke nou chwazi fon lapè. Nou wè sa m avè m? E manje, manje ap vin jwenn nou kote nou ye a la, lajan ap vin jwenn nou, zam ap vin jwenn nou, bal ap vin jwenn nou. Ok? Mwen menm, m mete nou tankou, bon, se dyès, nou sèlman pa ka kòmsi vwayaje e pran paspò nou mache jan, jan tout sitwayen pezib ap mache anndan peyi a.